Ouvriye ki travay, merite salè l. Frè e sè byeneme, gwo malè pandje sou tèt Andre Michel ansanm avèk Minis planifikasyon an ki se Rika Pyè. O o! Vitelòm se prepare l ap prepare la a, l ap konsome yon bagay pou mesye yo, li pral travay yo. paske sa mesye yo te pwomèt li jiska prezan yo poko ba li l. Raple w, Vitelòm te site 5 grenn non bay larepiblik, mesye sa yo ki te chita ansanm avè l pou te monte Fantom 509, pou te kraze, pou te kidnape, pou te boule, pou te touye e Menm enplike nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Sèl achiv k ap rete, frè e sè byeneme, nou pral fè w reviv deklarasyon sa a. Ou mèt rete la. Bagay yo konplike wi. O o! Te kwè Ti Jan te anonse sa k ap rive Premye Minis Ariel Henry lè l ap soti nan setyèm somè CELAC nan peyi Arjantin. O o! Poze w, m pral montre w videyo a. Oh! Yè a, Premye Minis Ariel Henry manke poupou sou li enpòt. Polisye ap mache ouvè pòt, ouvè pòt ap chèche Premye Minis. Antre nan salon diplomatik yo pa jwenn Premye Minis. PM nan kouri pèp Ayisyen. Kè PM nan manke monte nan tèt li. M pral eksplike w kòman l fè kite èpòt, ou mèt rete la. Fòk mwen di w, nan Liancourt, yon gwoup polisye swat team debake. Nan lide pou ke yo mete suk sou bonbon ti mesye baz Gran Grif yo ki asasinen 6 polisye. Men m ap fè ou konnen selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, moun Senmak Moun Gonayiv ap mobilize, file manchèt yo, yo menm yo di wè pa wè, yo ap desann nan baz Gran Grif, yo pral chèche kò polisye yo. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone. Mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa w, Fouco. Nan 3 moun sa yo, kiyès ki pa malad? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se jenòm nan. Ou kapab wè men l mare, sa vle di men an kase. Epi gade kote men an ye a pèp ayisyen nan dezyèm imaj sa, gade byen, w ap wè nan pòch bò kote men an malad la gon telefòn ki la. Kòman l fè foure telefòn nan? Eske li pran men sa pou l pase pou l foure l la? Non. Se misye ki sou kou a. Merci ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante. Ann pati krikrak pou nouvo devinèt nou genyen. Gade imaj sa, di nou konbyen bèt ki andedan machin nan. Konbyen bèt ki andedan machin nan ansanm avèk moun yo. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou. Frè e sè byeneme, bagay yo konplike nan la Repiblik. Jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè gran ri pran dife w ap konn ki valè kokobe k te gen ladan l. Bagay yo konplike pou André Michel, li konplike pou Minis Planifikasyon an Ricard Pierre, li konplike tou pou Premye Minis Ariel Henry. Medam, matmwazèl e mesye, ou kapab raple w, chèf gang Vitelòm te deklare, gouvèneman sa a pou l te arive kote l ye la, se san ki te koule, se sakrifis ki te fèt. Gouvèneman sa a, k ap kale kò l jounen jodi a, fòk li pa bliye ki lapli k te leve pwa mawon l. Vitelòm esplike, pou yo te monte Fantom 509, pou yo destabilize peyi a, li te chita ansanm avèk yon ekip wo grade andedan lapolis la. Li te chita ansanm avèk ansyen senatè, li te chita ansanm avèk ansyen depite, li te chita ansanm avèk ansyen minis, li te chita ansanm avèk militan politik. Donk, li te site 5 grenn non bay larepiblik. pandan ke li tap bay yon entèvyou ansanm avèk Info Bertho. Li te site non aktyèl chèf polis la ki se Frantz Elbe, li te site non 3 manb sdp, Ricard Pierre, Nenel Cassy e André Michel, e l te site non premye minis lan ki se Ariel Henry. Li fè konnen l rankontre 2 fwa ansanm avèk premye minis la. Li rankontre ansanm avè l nan otèl. Èske w raple w deklarasyon sa yo? Ebyen frèzesè byeneme, yon premye fwa, Vitelòm te anonse li bay 72 zè de tan, 3 jou, pou mesye yo reponn li, pou mesye yo ba li sa yo te pwomèt li a. aprè lapolis te fin fon atak nan baz li, sa w tande a, boule depo, boule yon pakèt bagay kraze. Evitelòm esplike, depo sa yo kraze a, se la mesye yo te konn chita ansanm avè l, yo te konn ap planifye. E lè ke mesye yo fin planifye ansanm avè l, li menm li pral rele lanmò sanjou, li pral rele ti lapli, li pral tcheke izo, ebyen mesye sa yo yo chak pral bay solda yo mete ansanm avèk de polisye ki deside rantre nan move zafè, sa w tande a, yo pral monte fantom 509. E genyen yon senatè pèp ayisyen ki te pran responsabilite sa pou kout 2000 inifòm polisye, 2000 inifòm. Donk, lè w gen 2000 fo polisye nan lari mesye, k ap kraze, k ap brize, èske w konprann? E fo polisye sa yo se te kiyès? Fòk ou konprann. Se te sòlda ti lapli, se sòlda lanmò san jou, se sòlda vitelòm, se sòlda izo, plis polisye pèp ayisyen ki te mete ansanm k ap destabilize, k ap kraze, k ap boule Paske yo gen misyon pou yo destabilize. E ou kapab raple ou pèp ayisyen, a la vèy prezidan Jovenel Moïse soti la Turki. Mesye yo te gen misyon pou yo te kidnape prezidan. Sa ki pa arive fèt, yon nan gwo gwo tèt fantom 509 pral tonbe nan la jounen nan delma. E nan aprè midi, Preske nan menm espas la nan Dèlma 32, yon gwo masak pral fèt. Nan masak sa ou pral genyen Antoinette Duclaire ansanm avèk Diego Charles ki pral mouri. E dènyeman la ou pral genyen Fednel Monchéry ki pral pote plent lajistis ansanm avèk divès sòlda Pierre Esperance fè konnen ke ebyen masak sa ki te fèt nan Dèlma 32 Se nan biwo rnddh li te planifye. Èske w konprann dosye a? E ou kapab raple w kòman Pierre Espérance li menm bò kote pa l, li t ap defann Fantom 509. Paske aprè masak la fin fèt, li fè ou konnen se baz krache dife ki fè masak la. Poutan masak la te planifye andedan biwo k ap defann dwa moun selon kèk sòlda Pierre Esperance ki fè pati de baz gang 4 pa 4 Pierre Esperance genyen selon deklarasyon Fednel Monchéry. Eske w konprann dosye a pèp ayisyen? Donk, medam matmwazèl e mesye, sa k ap pase jounen jodi a, se pa yon ti koze piti. Mwen envite w tande deklarasyon chèf de gang Vitelòm. Nou tande tout nèg yo ap frape. Pi gwo ènmi peyi Dayiti se Vitelòm. Men Vitelòm sa a, lè n al chèche konnen kiyès ki Vitelòm nan zòn Taba 70, Tòsèl, èske w konprann, nan zòn Idiwòn, pase Vitelòm, lè n al chèche konnen, nou konnen Vitelòm se vwazen Dwayen Tribinal Sivil de Pòtoprens lan. N al chèche laverite. Nou met kò n atè a pou n gen enfòmasyon. Vitelòm, di nou sa k fè non w ap site nou seri de gwo zak konsa ki gen rapò avèk ki sou pase ou se number one kidnapping nan tò nan tòsèl kote nan nan number one kidnapè nan tòsèl kote m ap pale avè w lan. Eksplike popilasyon an. Di nou èske Vitelòm s on kidnapè? Èske se Vitelòm k ap fè tout kidnapping sa yo nan tòsèl kote m ap pale pase tout medya tradisyonèl nan peyi Dayiti nou tande se de ou y ap pale se ou k ap fè tout kidnapping nan tòsèl nan petyonvil Jan peyi an, jan nasyon an, jan ke yap fann nou nan medya a, nan medya tèlevizyon nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gen dwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gen dwa pa pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye kap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske w pa fè kidnaping? Mwen eksplike w yon bagay. Bertho. Très bien. Se youn nan rezon ki fè m di w moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Très bien. Ok? Très bien. E mwen te di l avan ke m te pale avèk lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon Se ce qu'on appelle yon forum de fantôme. Lè sa n te chita avèk des hauts gradés Si te. Tellement mieux placés au niveau du gouvernement actuel. Site non w pou nou Vitelòm. Pase yo menm yo site non w. Peyi a site non w, lapolis endekse w, lajistis endekse w, nasyon an endekse w. Dyaspora ayisyèn nan, ekoute byen. Mwen te di. Mwen te dil yè nan pwen près la. Très bien. Tout nèg ki fè parti de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè parti de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. Ekoute byen, nasyon an tap bezwen pou bay menm son 4 grenn non ki enfliyan ki te nan mouvman ansanm avè w peyi an dyaspora ayisyèn nan kap soufri ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a epi se nèg a sapat lan se pitit sòyèt lan yap kòmsi yap bay pote tout chay yo aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avè l bay peyi a 5 grenn non Vitelòm fè sa pou nasyon an fè sa pou larepiblik fè sa pou tèt ou fè sa pou pitit ou fè sa pou fanmi w bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès? E wap pale direktè aktyèl ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm, w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pyè. Rika Pyè. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay 1 èks depite. Ki depite? Dayè m pa yon timoun ki chita dèyè kay ni m pa yon timoun ki anba ban. Ekoute byen! M pase sou ban ki a tout nèg. Ekoute byen! Mwen pa fè klas, mwen fè etid. But mwen gon fòmasyon. Trè byen. Vitelòm Inosan, yon, yon, yon nèg k al lekòl, yon antreprenè, yon nèg ki dirèk, ki pa janm pè, ki met kanson nan tay li, ki kanpe nan taba ki fè tout sa l fè yo. Èske w konprann? Vitelòm, w ap jis di nasyon an, pou larepiblik, paske kote m ap pale avè w la kesyon an ap vin jwenn ou la a. Moun yo renmen jan w ap pale, moun yo kontan jan w ap pale a. Nan rankont ou te patisipe ansanm avèk Premye Minis aktyèl lan ki potko Premye Minis alepòk ki se Ariel Henry. Nan rankont sa wap di pou peyi an. Jodi an pou di peyi an nan rankont ke ou te patisipe avèk Ariel Henry an, kisa k te planifye nan rankont sa? Kisa k te di nan rankont sa? Nan ki bi rankont sa te fèt e ki dat li te fèt nan peyi an Vitelhomme? Pale avèk nasyon an. Tout avantaj ki te bay Aprè ke n te fin debarase n de pouvwa phtk, mwen menm ke m te gen avantaj ke n t ap jwenn nan Taba parapò m te toujou kanpe nan kad resansman, m te toujou t ap batay nan yon sant spòtif ke nèg yo fè anpil dega ladan kote w wè yo kraze a, ke m t ap batay ke yo menm yo te gen tout mwayen posib yo ta pral ban mwen swadizan pou m te ka gen kontwòl pou m jere pozisyon pa m nan, pou m sove popilasyon pa m nan. Aprè tout negosiyasyon, se sa k lin dè rezon André Michel pa t ka viv kote li a, l te vin viv kote nou an nan Tabar 68. Tout mesye sa yo, se la yo te vin pran refij yo de kote pa m. Pandansetan nan peyi lòk, se mwen k te sèl wotè, se sèl mwen k te sèl moun ke yo te wè k te ka fè chita, fè chita a tout nèg geto pale avè m, sansibilize pou n wè si n ta akouche gouvèneman. Trè byen. Vitelòm inosan. Vitelòm inosan. Touswit avan ke Dako, oui suis à la ligne. Ekoute byen. Nan rankont ou te genyen avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis alepòk. Nan rankont sa a, nasyon an, peyi a, tout moun son sèl kesyon, kisa Vitelòm te, kisa k te di nan rankont sa a, kisa k ta planifye nan rankont sa a Vitelòm? Pale a peyi a. Tout sa ke n te planifye, se te debarase nou de phtk pou nou te restriktire yon lotre gouvènman. Lè w pale de debarase phtk, w ap pale de, sa vle di dat rankont sa a se te avan asasina prezidan peyi a ki se Jovenel Moïse, pa vre? Prezidan Jovenel. Sa vle di ke debarase phtk, e se li ki vin, sa vle di planifikasyon rankont la se te planifye 7 jiyè oubyen ki sa li te evite lòm? Tout sa ki te diskite, m te, e tan kòm yè m te fè yon apwòch sou li, kote ke m te di w tout mizanplas la te fèt an ka de Fantom 509. Trè byen. Majorite a te fòme prèske anndan enstitisyon lapolis la. Trè byen. Yo te gwoupe nou apre tout sa ke ki te fin fèt, kòm mwen menm, gen moman yo te bezwen mwayen, se mwen k ap di, k ap da, k ap envesti nan tout sans. Trè byen. Ok? Bon aprè akouchman nou fin debarase de phtk ke nou fin mobilize tout akò ke nou gen pou n fè men ki avantaj ke mwen menm map genyen tou swi ke tout miz an plas fin fèt gouvènman fin statye yo fin jije ke m pa merite sa ke yo te pwopoze m nan sans lan plan yo destinasyon yo se elimine mwen menm dirèkteman. Ok, ekoute byen e ou fini pati sa. E ou reponn ke touswit apre, alò vè vè lè minui ou dimwens apre asasina Jovenel Moïse, premye bilding yo atake se bilding ou genyen anfas Pak di Souveni an, nan Taba 70 lan. Ki sa k fè se ou menm ke nèg yo atake dirèkteman an premye? Rezon anpil bagay ki te diskite. M te byen nebude yo. Ok. Tankou ki sa? Alo? Wi? Tankou ki sa? Tankou, pou n te debarase n de pouvwa phtk, de prezidan de la repiblik la. Pou n te asasine Jovenel. Alo inosan? Wi. Poun te, poun te asasine Jovenel 6, 7 jiyè. Dènye rankont lan li te fèt egzateman an prezans Ariel Henry. Tout moun. Bon, Bertho, mwen panse ke li trè eksklizif, li trè transparan. E si ke nou pwente di dwa swit avèk kolaborasyon ke nou te gen avèk. les membres du gouvernement, les membres du CSPN, et en plus, m te ka di w les oppositions, les oppositeurs politiques, les membres de l'opposition, ou konprann? Bon, m panse ke yo gen tan wè ak tout moun ke nou gen pwoblèm, tout moun ki deside anfas nou. Se moun ki pa gen mo, moun ki pa respekte mo yo. Très bien. E moun sa yo ankò pandan se tan yo fin epapiye kisa ke n te genyen nan kad biznis nou pou yo te fè peyi lòk. Très bien. Aprè kounya yo vin wè kounya la pandan yo fin debarase n de yo, yo wè se nou pou yo egzekite. E poutan se byen konte mal kalkile paske chat konnen rat konnen. Chat konnen rat konnen. E mwen menm m di tout nèg la m se koulèv krapo pa ka vale m. Si l pase pran yo, l ap resi rann larepiblik yon sèvis paske ou pa ka nan yon peyi pèp ayisyen, chak lè nèg la bezwen fè kapital li, chak lè nèg la bezwen milyonè, li itilize yon pakèt lòt, kraze, brize, detui, jis pou l kapab pran pouvwa. Èske w konprann enpòtans gang yo nan peyi Dayiti? politisyen yo gen yo nan pòch goch yo pou kapab kraze, boule, epi yo menm pou yo ap mache fè jimnastik sou moun nan radyo. Epi apre, lè yo fin gangsterize peyi a nèt, yo destitye prezidan ou byen yo asasine prezidan, kisa ki pral pase lè konsa, yo pral mande entèvansyon militè. Donk, menm jan Andre Michel ka mande entèvansyon militè se ke Vitelòm ka mande entèvansyon militè tou. Pae se yo menm ki kreye Vitelòm. Menm jan Ariel ka mande entèvansyon militè se ke Vitelòm ka mande entèvansyon tou. Menm jan Rika Pyè ap siye mande entèvansyon militè, de menm Vitelòm ka mande entèvansyon militè tou. Paske yo travay ansanm. E pèp ayisyen ou kapab raple w, lè mesye yo kòmanse atake Vitelòm seryezman, se lè ke John Joel Joseph travèse rantre nan peyi Lèzetazini Damerik. E ou kapab raple w Vitelòm di, se gras ansanm avèk mesye SDP yo ki fè l fè konesans ansanm avèk asasen kriminèl John Joel Joseph. e John Joel Joseph pral mache ansanm avèk Vitelòm pou al chèche machin pou transpòte kolonbyen yo pou yo al touye prezidan Jovenel Moïse. Donk, Vitelòm wap gade la a nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, misye konn anpil bagay. E raple ou misye te deklare olye l kite mesye sa yo pran l, li prefere rann tèt li bay blan. Paske l gen dosye mesye yo, li gen koze nan men l. Donk, jounen jodi a, si n ap regle koze nou, polisye onèt kredib mezanmi, pran prekosyon, kanpe sou brezeng nou. Pase, ou pa t manje pwa, ou pa ka ap bay lapiwe. Sa pa sipoze fèt. Ke moun ki te manje pwa se li menm ki bay la pire. Chèf polis la tan na fè ansanm avèk chèf gang, kel degaje l regle koze l ansanm avèk chèf gang. Men zafè pou nèg ap voye nou a la bouchri, zafè pou nèg ap voye touye nou pou yo ka jwenn entèvansyon militè, ke zam ki nan men w nan, ou rann ni itil. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Yè, frè e sè byeneme, yon gwoup endividi an sivil idantifye tèt yo kòm polisye, yo mare vizaj yo, debake nan ayewopò Tousen Louvèti, yo al chèche Premye Minis Ariel. Bon. Mesye, li enpòtan pou n tande koze sa. Fason mesye dam Fantom 509 yo te konn opere, Avan asasina Prezidan Jovenel Moise, nou konsyan ke sa pa pote fwi. Non. Si nou gon revandikasyon, nou fristre pa rapò ansanm avèk sa kap pase a, nou pa ka pran menm mòd, nou pa ka pran menm teknik mesye dam Fantom 509 yo, epi pou nap kontinye ap aplike l, Donk nou vin fon Fantom 509 amelyore. Sa pa sipoze fèt paske nou wè sa pa bay rezilta. Zafè pou polisye pou wap mare vizaj ou epi wap antre èpòt wap fè dezòd non. Sa pa bon. Enstitisyon piblik yo pa gen okenn pwoblèm ansanm ak nou. Kraze, brize, gaye fatra, fè dezòd, Se plis chatiman nap rale mete sou tèt peyi a. Paske yon bon maten ou ka tande yo di ou avyon pap desann nan peyi Dayiti. Donk, lè ke nap fè revandikasyon pase fòk nou met tèt nou sou zepòl nou fòk nou byen planifye pou nou konnen sa nap fè. Nou konn kote Ariel Henry rete. Nou konn kote Andre Michel rete. Nou konn kote milat kap finanse gang yo rete. E la yo pou n ale. Men zafè debake èpòt, tire wòch, kraze fè dezòd, en en. Ayiti pa ret anyen pou kraze ankò, Ayiti pa ret anyen pou boule ankò. E a chak fwa se mòd de pwotestasyon sa yo nou aplike, se plis bak nou fè. E tande m byen. Nou gen zam nan men nou. Nou gen teknik, nou kapab. Yon gwoup bandi asasinen yon ekip polisye. Mare senti nou, manche ponyèt nou, pran zam nou, debake nan baz bandi, met gason atè. Flanke bandi yo atè, trase yon egzanp sou yo. Men, fòk ke nou konprann. Sa ke nap fè la a, sa pap pote rezilta. E fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou tou, fòk nou byen planifye pou nou konnen si tout fwa nou fin degèpi Ariel Henry nan tèt peyi a kiyès ki pral ranplase l. Pase nou pa ka soti nan byen mal pou nou tonbe nan bèd pawòl. Nou pa ka ap kouri dè vòlè pou nou al pran lòt vòlè ankò pou nou al mete sou pouvwa. Fòk nou byen planifye. Nou pa kab kouri tankou moun fou. Nou pa kab fon bagay an tèt cho. Menm sa ki te pase an 1803, ki pase 1986, ki pase an 2021, epi 2023 pou l vin repete ankò. Donk, fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou pou nou konnen ki sa n ap fè. Pou se pa lè nou fin degèpi, nou fin voye ale, epi apre sa, pou nou kwaze bra nou pou n ap tann menm blan sa a. Blan nou toujou ap di k ap toupizi nou, k ap fin ansanm avè nou an. Fò n konn kòman n ap jere dosye yo. Fò n konn kòman n ap avanse. Fò n, fòk nou pran responsabilite nou a san pou san. Zafè kraze tire wòch, en en. Men se manche ponyèt nou, manche zam nou, debake nan baz gang yo, al chèche kò polisye yo. Raple nou makak fantom 509 te fè atè nan lari, nou pral chèche kò yo, jiska prezan kote yo? Foulay. Donk, fason mesye dam sa yo tap opere, nou pa ka kontinye sou menm lanse sa. Fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou. Fòk nou konnen sa nap fè vreman. E fòk nou pa bliye tou, Aktyèlman la a gen yon dezyèm vag fantom. Pandan w wè sa ap fèt la, Vitelòm li menm l ap met branch pa l la deyò, Nenel Cassy ap met branch pa l la deyò, oligak kòwonpi yo ap met mranch pa yo a deyò. Si tout mesye sa yo ap mete grenn fantom yo deyò, donk nou menm fòk nou konn ki kote n kanpe pou n fè ladiferans. Pou yo pa enfiltre nou kraze batay nan men nou kraze mouvman nan men nou jan nou toujou renmen di l. Donk, mesye l ap enpòtan, fòk nou gon plan, fòk nou konnen sa n ap fè. Si n deside fon bagay pou peyi a, si n deside fè bandi yo respekte nou, ebyen fòk nou gon plan nou pa ka ap aji tankou moun fou. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w, depi menm avan premye minis Ariel Henry te debake nan peyi Dayiti, o o. Ti Jan te gentan anonse sak gen pou rive premye minis lan, li gen pou l kouri èpòt. Poupou gen pou kenbe li, li gen pou l pa ka rantre lakay li alèz jan sa te konn fèt. Pou plis detay, an nou tande temwanyaj sa a. Mi malfektè, mi malfektè, mi malfektè gason nou ko, ayayay gen 2 bandi pral tonbe. De ki sa? Nen bandi pral tonbe. Paske yo te pran pwen pou yo pa vèse san gason. Mirakteman, mirakteman. Pou yo pa vèse san mirakteman. De bandi pral tonbe. De bandi pral tonbe. Wi. Gason, gason, gason mite lòm. Gason mite lòm. Gason mite lòm la pran nan konplo nan mitan mi sòlda l yo. Gason gason mabriyèl ap tonbe. E se konplo yo konbine nan mitan konplo nan mitan yo gason. Gason maryèl anri gason maryèl anri. Li pa byen kanpe menm la. Lap kouri. Lap kouri. E kouri yap kouri avè li isi isi isi isi tèlman yap mete kout zam nan moudal. Tèlman yap pran kout zam. Frèzesè byeneme ensolit nou pou jounen jodiya, aksyon sa pase nan komin Tyòt. Yon antreprenè kap soti kay vwazen jan wap gade imaj sa, donk sa se nan machin ki genye malèt, machandiz etc. Li kwaze ansanm avèk yon bakòp lapolis, misye rale zam ni tire sou lapolis kareman. Eeyy gade dezyèm imaj la wap wè yon mesye ki kanpe nan pòt machin nan epi yo mare l de bra dèyè. Misye rale zam ni, li tire sou bakòp polis la. Lè yo mande misye pou ki sa l fè sa, misye di konsa li panse se te bandi. Wi, li tire sou bakòp la pase. Li di l panse se bandi li tire sou yo paske l pè. Ou wè pwoblèm p ap fini nan peyi sa a, moun yo kapon tout kote wi papa isi. On bakòp polisye li tire sou li kareman l di li panse l se bandi epi l fini. N ap fè yon kout pye nan departeman Latibonit nan komin Lyankou. Yè 26 la, direksyon santral lapolis la mete tout polisye an eta dalèt maksimal. Donk, Frè se sè byen eme, yon gwoup polisye swatim debake nan departeman latibonit nan lide pou yo kapab deloje gang Savyen, baz gran grif nan jou pase yo ki asasinen 6 polisye. Donk, rete konekte nenpòt enfòmasyon, byen e nenpòt update ki genyen sou dosye sa, nap toujou la pou nou enfòme ou. Moun. Nan komin Sen Mak, moun nan komin Gonayiv, pèp ayisyen selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, ebyen yo menm se manchèt yo ap file la san rete! San rete yo ap file manchèt yo, yo sèmante yo pral mete pye yo atè puiske gang sa k ap bay pwoblèm nan Lyankou, yo ap pote moun Lyankou konkou, yo menm yo ap mache ansanm avèk manchèt yo Sa w tande a, yo pral fè sa yo gen pou yo fè antanke sitwayen puiske dosye bandi sa a fòk yo mete fen ansanm avè l. Makache di w se t ap yon gwo gwo operasyon. Mwen menm tou m t ap devan ansanm avèk manchèt mwen m ba nan rans. Medam, matmwazèl e mesye nou, tout koze bon pou pale, se moman pou n fè yon kout pye nan legliz, wè, pastè Marco k ap fè. Gerizon, mirak, ann suiv videyo sa ansanm. Rete l rete l wè vant li ap gwo l pa ansent fè men je w pou m wè byen. Oh m m antre lakay ou kafou m wè kay la ou menm ou sèl ki abite ladann yes m gad andan kay la m pa wè anyen tuup piti piti pip yes ou se moun jeremi oh zonbi manman w k andan manman w mouri konbyen tan manman w gen depi l mouri oh zonbi manman w k andan vant ou. A la kwa ou san san kou la pou mwa Tou lè fa do de ma vi fi tan leve Se paske sakrifis ke Jesi libere mentenan Jesi sere chak jou. Lapè Bondye avè w. Wap kriye? Mwen avan m travay pou ou m wè w gon lòt pou grav pwoblèm. Ou son ki moun ou ye? Ou pa gen moun non. Pa gen pèsòn pou lonje men ba ou non. Ou menm ki pou travay men ou malad wi. Ou lage nan yon kay pou kò wi, ou pa gen pèsòn non. Lè m al gade l pa gen pèsòn ki pou lonje men ba li non. Lapè Bondye! Kòman ou viv? Kòman ou viv? Moun ki lonje men ba ou. Lapè Bondye avè w! Avan menm, avan menm mwen fè lòt gerizon pou li. Fòn geri vant li. Fòl gen aksè sil bezwen brè yon bagay poul brèl sil vle achte yon bagay poul achtel ou pou kont kòw. Tout moun tout moun pote yon bagay pou mwen m bali. Lapè Bondye avèw. Sa yo bezwen manman paka fèl pou kòl. Yo voye manman an chachel. Lapè Bondye avèw. Lapè Bondye avèw. Pandan wap dòmi ou reve wap fè sèks epi vant la tou gwo. Ok papa. Bon komsi ou pa gen. Afèl pi pa bon pase w. Sa sa ye? Kòb la? Konbyen li ye? 7920 dola plis 22 dola ameriken. Eh, wap degaje w. E? Kounye a m pral ba w gerizon tande. Ekri non manman w 7 fwa, mete l bouyi, bre, dlo, fè sa chak jou. Ah bon? Zobi manman l anndan vant li. Heh! Sa vle di la a, li pral akouche yon ti zonbi. Mwen poko janm sezi konsa pèp Ayiti. Non levanjil la confuse mwen konplètman. Antouka, jan m toujou renmen di l pa bò ris si, Ayiti diktature la pèl dè zanti. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo ka prete, ki vivra vera, ki moura. Kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco. N ap kwaze nan lòt videyo. Pita se tè, bizou bizou one love.